Fanm ak gason ki nan katye popilè yo, fanm ak gason ki nan fòs revolisyonè, jenef an fanmi e alye, manyen youn manyen tout yo, Fanm ak gason ki nan laprès, pale, ekri, televize ak medya an liy yo. Konpatriyòt k ap viv nan dyaspora pèp ayisyen. Sòti 7 jiyè 2021 pou rive 7 jiyè 2022, sa fè egzakteman yon lane depi kriminèl ak sistèm mafya, Asasinen prezidan Jovenel Moïse anndan lakay li nan Pelerin 5. Jovenel Moïse se te yon prezidan ki te sòti nan matris moun ki pi pòv yo, moun anba yo, moun andeyò yo, moun nan geto yo. Jovenel Moïse se te yon ti nèg tèt grenn, po nwa, ki te konprann koulè po li ak klas sosyal li sòti a, pa dwe sèvi baryè pou yon kategori moun paske li okipe pi wo fonksyon nan Leta a. Li te konprann fòk li travay pou amelyore kondisyon lavi chak grenn sitwayen anndan peyi a. Batay Prezidan Jovenel Moïse la pa t diferan de batay papa nasyon an, Jean-Jacques Dessalines, Pou yon politik ki chita sou jistis sosyal, nasyonalize tout tè yo, verifye tit pwopriyete tout moun, kontwole tout komès ki t ap sòti deyò peyi a pou site sa yo sèlman. Zak asasina prezidan Jovenel Moïse la nan lannwit 6 pou rive 7 jiyè 2021 an anndan lakay li montre aklè, fòs oligak konwonpi yo, kont tout moun ki deside batay pou chanje sistèm konwonpi sa a, ki tanmen anndan peyi a depi plis pase 15 lane. Zak asasinay sila se yon zak kont byennèt chak grenn Ayisyen, kont tout moun ki nan katye popilè yo, kont tout etidyan. kont ti machann, tout elèv lekòl, tout òganizasyon sosyal ak tout pati politik ki pa mare nan pye tab okenn boujwa isi k ap toupizi pèp sa a. Fòs revolisyonè Jenèf an fanmi e alye, manyen youn, manyen tout, konnen byen se menm konplo sa a ki te asasinen papa Desalin lan k ap kontinye. kont tout prezidan ki deside batay pou richès peyi a repati ak pitit peyi a. Fòs revolisyonè Jenè Fanfanmi e alye Manyen youn manyen tout pa bliye 17 oktòb 1806, yo asasinen papa nasyon an Janjak Desalin. 10 janvye 1870, yo arete, jije epi touye prezidan Silven Salnav. 8 out 1912, yo sote Palè Nasyonal epi touye Prezidan Cincinnatus Leconte, plizyè manm fanmi li ak plizyè sòlda. 27 jiyè 1915, yo bat Prezidan Vilbrun Guillaume Sam jis yo touye l epi trennen kadav li nan lari. 7 jiyè 2021, yo bat Prezidan Jovenel Moïse, kase pye l, kase bra l, pete 2 je l epi yo asasinen l anndan lakay li. Yon lane aprè asasina Prezidan Jovenel Moise, anpil kout mal taye kontinye fèt pou anpeche bon jan limyè tabli sou zak sila. Fòs revolisyonè Jenèf an Fanmi e alye Manyen Youn Manyen Tout rete soude ak pozisyon li pou Prezidan Jovenel Moise jwenn jistis pou arete, epi kondane tout moun, kèlkeswa nan kategori yo ye, ki lye ak zak asasinay sa a. N ap fini pou nou di, nou bese nou byen ba douvan tout moun ki kwè nan batay n ap mennen an, douvan tout moun nan katye popilè yo, douvan tout moun nan dyaspora a ki kwè gen espwa pou chanje peyi sa a, douvan tout jounalis ak laprès ki konprann nesesiste pou sispann kreye divizyon nan sosyete a, douvan tout gwoup sitwayen ak sitwayèn ki deside batay bò kote nou, akonpaye nou pou libere peyi sa a anba tout fòm esklavaj. Batay la pa kanpe. Batay la pap janm kanpe. Jistis pou Prezidan Jovenel Moïse, jistis pou pèp ayisyen an. Jistis pou Ayiti Viv Ayiti Viv la jenès Libète ou lamò Ann konstwi lavi Mèsi.